Bon nouvèl! Se nan komin Taba, site Doudoun, lapolis nasyonal arive devore yon gwoup kidnapè. Mesye sa yo ki fin kidnape yon dam, pandan yo prale ansanm ak li, nouvèl la tonbe nan lapolis rapidman, yon ekip polisye mobilize, kwaze ansanm avèk kidnapè yo, lè m di w sa pèp ayisyen, yo mete sik sou bonbon vakabon yo. Bandi vole, yo kouri kite machin nan ansanm avèk tout dam nan. Lapolis libere otaj la e yo pran machin nan, yo rantre nan baz ansanm ak li. Men sa ki pi ekstraòdinè frèzesè byeneme, se lè w ap tande dam sa a k ap temwanye kòman aksyon sa te pase. Waww m pa kache di w ou pa ka pa bat bravo pou lapolis rale chèz ou chita konfòtableman fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa m ap di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Ayè nou te gen chans prezante ou yon ti kont Pase la map pase la a nan rankontre pi devan. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se sentiwon. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Mwen fèt nan dlo men depi m rantre nan dlo ebyen mwen disparèt. Mèsi deja pou re eleman de repons pa ou la, kite l pou nou nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal, medam, matmwazèl e mesye. Lapolis nasyonal arive devore yon gwoup gang ki kidnape yon Lapolis nasyonal arive devore yon gwoup kidnapè ki fin kidnape yon dam yo prale ansanm avè l. Aksyon sa ki pase nan komin Tabar nan Site Doudoun, jan ti pwovèb kreyòl la di, byen pre pa lakay menm si wè w prèske rive. Bandi yo fin pran dam nan, yo foure l nan machin, yo ap kouri pou yo ale ansanm ak li. Menm moman an frèzè sè byeneme, lòt sitwayen ki t ap gade aksyon an rele lapolis. E bon chans, lapolis kwaze ansanm avèk nèg yo, yo mete sik sou bonbon vakabon yo. Bandi yo vole, yo kouri kite machin nan ansanm avèk dam nan, lapolis pral libere dam nan e non sèlman sa tou, pran machin sa a, rantre nan baz ansanm avè l pou ke yo al analize l. Pou plis detay, frè e sè byeneme, an nou tande dam nan ki t ap temwanye apre aksyon sa a. SDPJ sak pase? Wi e mwen apen sot mwen apen sot viv yon atak sou pon tabaw e sak fem dcpj. Sak pase? Mwen sot tabaw pandan map antre lakay mwen lem fin kite pon an. Lè m fin kite pon an, m rive an zòn Maryann nan, epi m kwaze avèk pon Tamar. Kounye a m kwaze, m vin kwaze bap pou bap ak plizyè nèg ame. Kounye a nèg yo pwente zam sou mwen. Yo mande m, yo di m konsa, yo pral avè m a tout machin nan. M vin tande katouch ap pete. Kounye a, m met machin nan sou brik, m desann machin nan ba yo. Yo pran machin nan, y al a machin nan. Yo fè vè marasa. Anpil katouch t ap grennen. M te rete atè a. Epi, yon ti lòt moman, m ranpe, m al kache dèyè yon bank bòlèt. Kounye a, apre yon tan, m al kache kay yon seri de moun ki ret toupre lari an. M rele moun lakay mwen vin chèche m. Men ki objektif moun sa yo? Ki jan de moun ou te wè yo ye? Yo ame. Nan ki zòn ou te wè yo? Nan zòn an ronpwen Ofelia. Lè w fin kite pon tabac lan, w ap desann sou marasa. Tou pre site doudoun. Vè ki lè l te 2 zè konbyen? Paske lè m kite mache a, m te, m t ap eseye rele mari m nan, m te tou rele l nan telefòn nan, l te nan 2 zè 15, l te tan pou m rive sou pon an. Li nan 2 zè konbyen potko 3 zè. A, nan ki objektif nèg sa yo te ap fè entèvansyon sa a sou ou? M pa konnen. M pa konnen. Humm nèg yo pat gentan pran anyen sou ou, yo pat gentan pran anyen. Yo pa pran anyen sou mwen, tout sa m te gen ret nan machin nan. Kote machin nan? Machin nan, ya la machin nan. Nou konbyen ki te nan machin nan? Mwen menm on sèl. Yo konbyen nèg ou te wè pran sak pa di? M gentan wè 3 nèg ame. Youn bare devan machin nan. Gen de ki te gentan travèse sot ann dan site a, travèse. Kounye a, gen youn ki vin prete zam sou mwen. Plis gen yon lòt grenn twazyèm nèg ankò. Apre sa e katouch m ap tande. M pa fokis pou m gade vizaj paske m vin antre nan pil katouch. Mwen ranpe m pa kanpe menm. Ou wè tout kòm sal nèt. Mwen ranpe. Ou konnen e antre m ta pral desann pou m al lakay mwen an a machin nan. Kounye a m ranpe m desann. Gon ti bòt bòlèt ki nan pwent antre a. M fon a rete dèyè ti bòt bòlèt la pou yon pil minit. M antre nan yon lakou ki tou kole a bòlèt la. M pran bon tan la e la m rele mari m nan nan telefòn plizyè fwa m pat ka jwenn li, lèm vin resi jwenn li yo prete m telefòn. Lapolis vin fè entèvansyon paske lè yo vin rekip lè mari m vin rekipere m ansanm ak vwazen bò lakay mwen an, vwazen an enfòme m ke li rele bakòp e marasa a paske gon moun ki gentan di l Ke genlè ke se machin mwen an yal avèl nan bagay ki sot pase a pèn nan. Bakòp sa yo rekipere machin mwen an daprè sa yo dim. Vwala medam matmwazèlz e mesye se dam sila a bandi fin brake yo pral ansanm avèl sa w tande a katouch mare e lapolis debake Donk li arive jwenn liberasyon l. Frè e sè byeneme map fè ou konnen gouvènman ayisyen an lanse yè vandredi a platfòm demand dokiman idantite an liy Delidoc. DGI, ONI ansanm avèk sèvis imigrasyon se 3 enstitisyon sa yo ki mete ansanm pou ede sitwayen yo fè demand paspò ak kat idantifikasyon nasyonal pi fasil. Nou kapab raple nou, ebyen aprè lansman platfòm sa a, anpil gwo teknisyen te di e e, sit la pa sekirize. De jou aprè, tout bagay sou kontwòl, selon otorite yo, nou kapab monte pou fè demand paspò ansanm avèk kat idantite nou byen fasil paske l sekirize. Colbert Michel se responsab e gouvènans nan Primati, l ap pote plis detay sou kòman sitwayen yo kapab ranpli sou sit la qui c'est www.delidoc.gouv.ht les méthodes de fonctionnement des gouvernements ont évolué considérablement ces 20 dernières années. L'avènement de ce 21e siècle a vu l'intégration massive et continuelle des technologies de l'information et de la communication, TIC, dans tous les aspects de la vie quotidienne, aussi bien de l'individu que des entreprises et du service public. L'apparition de nouveaux problèmes de plus en plus complexes nécessitant une appréhension et des prises de décision rapides a poussé les gouvernements à se doter de meilleures capacités technologiques pour relever ces défis. L'usage systématique des TIC par l'administration publique d'un pays porte le nom de gouvernance électronique ou e-gouvernance. Le i étant le e en anglais parce que le terme est parti de l'anglais. Depuis 2010, Différentes initiatives ont permis à la grande majorité des entités de l'État haïtien à disposer d'une certaine visibilité sur Internet. Malgré ces efforts, la mise en œuvre de l'administration publique en ligne tarde à atteindre la maturité désirée. Le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ariel Henry, vise désormais une plus grande cohésion dans la gestion des tâches pour disposer au quotidien de données objectives sur l'ensemble du territoire la mise en place de plateformes intégrées avec des applications web adaptées vise à favoriser les méthodes de travail plus collaboratives entre les différentes entités de l'État. Une numérisation plus systématique et mieux organisée des activités de l'État renforcera les capacités des fonctionnaires et réduira considérablement l'écart entre le citoyen et le gouvernement. Moins de bureaucratie, et plus d'efficacité. Nous rappelons que la gouvernance électronique est un critère sur lequel les Nations Unies s'appuient pour classer les 193 pays membres chaque année. Le classement de 2022 place notre pays à la 187e place. Nos voisins de la Caraïbe occupent des positions nettement supérieures. On peut citer les Bahamas, 66e place, en passant par la République dominicaine, 92e, Trinidad, 93e, Jamaïque, 103e, Belize, 133e, pour ne citer que ces pays-là. Cette plateforme, dénommée Doc, vise à gérer le flux des demandeurs en offrant aux citoyens la possibilité de poser sa demande en ligne et de prendre rendez-vous auprès de l'autorité d'émission en faisant choix d'une tranche horaire de disponibilité qu'affiche de bureau où il devra se présenter physiquement. Il aura l'avantage, le citoyen aura l'avantage désormais d'être attendu et la garantie d'être servi sans avoir à subir un brouhaha indescriptible. D'autres résultats attendus de l'e-gouvernance seront présentés dans les mois à venir, ils permettront, entre autres, d'offrir aux usagers, à nos compatriotes, des services plus performants, d'améliorer la collaboration de manière électronique entre différentes institutions de l'État, de réagir plus rapidement et plus efficacement aux sollicitations du secteur des affaires, d'établir un climat de travail plus serein pour les fonctionnaires. Renald Guerrier se teknisyen ayisyen ki monte pwojè Delidòk la, daprè direktè jeneral Ofis nasyonal idantifikasyon an, Renald Guerrier fè konnen inisyativ sa pwouve peyi a ka fè anpil bagay san gwo lajan. DG ONI an anonse plizyè lòt pwojè an kou pou kapab idantifye sitwayen ayisyen yo. Pou plis detay, An nou koute l. Kesyon idantite dan lemond se pa yon koze piti. Se yon eleman esansyèl pou tout peyi ki vle pran wout devlopman e se youn nan gwo devwa Leta fas a sitwayen li yo. Leta bezwen idantifye sitwayen li yo pou divès rezon, konnen kilès yo ye, konbyen yo ye, kote y ap viv, èske yo jenn, èske yo granmoun, elatriye. Jan de done sa yo pèmèt Leta planifye pi byen devlopman nan chak zòn parapò ak kalte moun yo, patikilarite popilasyon zòn sa a genyen. Nan peyi Dayiti, se apèn 37 lane nou genyen depi nou vrèman pran oserye koze idantifye sitwayen yo. Se sèlman nan lane 1987, jou ki te 21 septanm, yon dekrè te soti ki di Leta ayisyen gen devwa. pou li idantifye tout moun k ap viv sou teritwa, ke se Ayisyen, ke se etranje. Nou pral tann 18 lane ankò avan pou nou reyalize sa dekrè sa a te mande a, non lòt dekrè ki soti nan dat premye jen 2005 ki konsakre travay Ofis Nasyonal Didantifikasyon gen pou li fè. Men, malerezman pou ONI, lè li lanse premye kat la, yo te rele l kat elektoral, rezon ki ta pral lakoz anpil Ayisyen toujou rele kat idantifikasyon nasyonal la kat elektoral. E apelasyon sa a trennen on pakèt bagay regretab ki lye ak eleksyon nan peyi Dayiti. Men, kat la pral pran on lòt dimansyon ak dekrè 18 jen 2020 an ki fè konnen ke nimewo ki sou kat la se li menm dezòmè k ap idantifye chak Ayisyen pou lavi, Nimewo Idantifikasyon Nasyonal Inik, an franse nou di NINU. Kisa koze sa a vle di? Nou sonje anpil moun te kritike dekrè sa a. Paske, yo te konprann ke li vle di, dezòmè, ou pa gen lòt kat pou idantifye w, pa gen lòt pyès ki ka idantifye w. Men se pa vre. Nini an vle di, chak Ayisyen, depi w fèt, y ap ba w yon nimewo ki idantifye w. E se nimewo sa a k ap fè konn kiyès ou ye pou rès vi w. E menm lè w pa la ankò, nimewo sa a, se li menm ki di, ki lè w te vini sou latè e ki lè w ale. Nimewo sa a, w ap itilize l pou tout sa w ap fè, w ap gen pou fè nan lavi w. tankou al enskri lekòl depi nan matènèl rive jouk nan inivèsite, siyen kontra, louvri kont an bank, al chèche transfè, peye taks, fè paspò, elatriye. Paske se gras a nimewo sa a Leta konnen w. Rezon nou sot eksplike yo la montre a klè ke tout moun k ap viv ann Ayiti bezwen kat idantifikasyon nasyonal la nan fonksyonnman chak jou l, se pa sèlman pou lè gen eleksyon. Se sa k fè, nan yon ti tan tou kout, ONI pral kòmanse idantifye timoun depi lè yo fèt, Paske depi w soti nan vant manman w, ou konte e nou dwe idantifye w. Onu bezwen konnen tou konbyen etranje k ap viv sou teritwa a. Se sa k fè, menm si w se yon etranje, w ap bezwen on onu tou. Pou moun k ap viv nan peyi tankou Etazini, Kanada, yo rele nimewo sa a nimewo sekirite sosyal. E souvan, lè w gen pou fè tranzaksyon ak leta, ak sektè prive, yo mande w nimewo sa. Gouvènman Premye Minis Ariel Henry a akòde anpil enpòtans ak kesyon idantifye chak grenn Ayisyen oubyen chak grenn moun k ap viv sou teritwa depi lè li fèt. Se sa k fè li mande ONI pou travay men nan men ak Ministè Edikasyon Nasyonal pou kòmanse idantifye timoun ki nan lekòl yo. Estrateji sa a ap pèmèt 4 milyon timoun ki lekòl nan tout nivo gen nimewo sa a anvan lontan. Wout la long, men nou prale ak mwayen nou genyen. Nou pap tann nou gen anpil lajan pou nou kòmanse, men nou chwazi kòmanse ak sa nou genyen e n ap ranfòse l pandan n ap vanse. Ak itilizasyon zouti teknolojik, ak anpil brenn e anpil volonte, n a sezi wè ki kalte mirak nou ka fè. An nou sispann plenyen, an nou mete men. Lansman maten an se yon efò nasyonal spesyalis lokal nan zafè teknoloji devlope. Se yon egzanp sou sa nou ka fè lè chak antite ki nan Leta deside travay ansanm, men nan men pou pote solisyon pou popilasyon. Premye minis Ariel Henry bò kote pa l fè konnen bourara ki toujou genyen devan biwo imigrasyon yo se yon move imaj pou peyi a. Lokatè Primati a raple gouvènman an te deja fè anpil jefò pou louvri plis sant pou fasilite moun fè paspò, men l pa t fasil paske otorite yo pa t ka livre 300 mil paspò nan 2 mwa. Chèf gouvènman an pran angajman pou l modènize sèvis yo nan administrasyon piblik yo en tant que peuple, en tant que nation. Je ne serai pas très long, car les techniciens vous ont déjà dit beaucoup de choses et je que vous avez hâte de voir la démonstration de cette nouvelle application. Je veux cependant saisir cette opportunité pour faire quelques remarques et soumettre à tous, à tous nos compatriotes, quelques éléments de réflexion. Ma première remarque, il est du devoir de l'État de fournir des services à la population dans les meilleures conditions possibles. Tout Haïtien gen dwa pou l jwenn yon yon paspò lè li bezwen l. Leta gen pou devwa pou li sèvi tout Ayisyen san paspouki e ak dignite. Tout sitwayen fèt pou l egal ego devan sèvis administrasyon plase pou l bay yo. Imigrasyon gen yon kapasite limite nan kantite demann paspò li ka resevwa chak jou. Kapasite l limite tou sou kantite paspò e ka fè nan yon jounen. Pou evite foul Pou evite foul moun e goumen devan biwo imigrasyon yo, gouvènman an te fè anpil jefò pou dekonsantre epi desantralize sèvis imigrasyon yo nan plizyè pwen nan kapital la e nan plizyè vil pwovens yo. Men, n ap dakò avè m, pèsonn pa t pare pou resevwa e livre nan de mwa plis pase 300 mil demann paspò. Fas ak afliyans sa a, gouvènman an te bay imigrasyon mwayen pou l ouvri plis biwo, men sa pa t sifi. Se sa k fè nou akselere devlopman e-gouvènans lan e mobilize ekspè nasyonal nou genyen nan peyi a pou kreye yon aplikasyon ki pral fasilite tout sitwayen pran randevou an liy jan sa fèt lòt kote ak Efò Ministè Enteryè ak Imigrasyon fè pou modènize davantaj akèy kontribyab yo, Gouvènman an ap rantre nan tout bon nan e-Gouvènans. Nou gen pou nou kontinye fè sa nan lòt administrasyon yo tou pou nou ka bay pèp la pi bon sèvis. N ap mande tout moun. Fonksyonè imigrasyon yo, tankou sitwayen yo, pou yo fè yon jefò pou yo adapte yo a nouvo sistèm lan, paske l pral pèmèt nou resevwa tout moun ak plis dignite e respè yo merite. Nou pwofite pou nou remèsye tout ofisye imigrasyon yo pou tout sakrifis yo fè pou yo founi sèvis la, Kanmenm, malgre pwoblèm ensekirite e agresyon, nou konte sou yo pou sistèm sa a ka tounen yon gwo siksè. Mwen konnen te gen kèk ti pwoblèm. Direksyon imigrasyon an ap pran tout dispozisyon pou korije yo. N ap mande tout moun pran yon ti pasyans. y ap sèvi tout moun. Direksyon Imigrasyon an ap bezwen yon delè pou fabrike epi livre paspò yo. Pwoblèm sa a ap rezoud nèt lè nou resevwa lòt materyèl nou kòmande yo pou Imigrasyon ka bay sèvis la pi rapid. Platfòm nan se trè byen mesye. M espere kounya lè moun nan fin fè demand li pa pran 300 zan avan yo rele l. M espere sa. Pase si moun nan monte, li pran randevou, epi li pral fè 50 an anvan l resi jwenn kat idantite sa, anvan l resi pase pou l al fè foto, pase nou konnen lè Ayisyen kòman yo fonksyone, donk ti kòripsyon an se nan san nou l ye. Se yon pè kwomozom nan tout kwomozom nou genyen. Ou konprann? Donk an se sans, m espere moun yo pa pèdi tan lè ke yo fin fè demand paspò oubyen kat idantite yo, rapid drapid nou ba yo yon jou pou ke yo al fè foto, si gen frè pou peye pou paspò pou yo peye l, etsetera. Nan yon nòt ki mete deyò gen prezidan Asosyasyon Nasyonal Grefye Ayisyen yo, Denonse otorite konsène yo ki pa deside satisfè satisfaksyon grefye yo ki an grèv depi anviwon 4 semèn. Sa ki daprè li, montre yo pa sansib pou jistifiyab yo, sitou sila yo k ap kwoupi nan prizon. Nan sans sa a, li lanse yon apèl bay tout grefye ak komi pakè nan 18 jiridiksyon peyi a pou kenbe modòd grèv la, jiskaske yo gen yon antant ki jwenn ant grevis yo ak otorite konsène yo. Canova Jean Baptiste, Yon konferans nasyonal souvren se sèl zouti ki kapab rezoud diferan pwoblèm popilasyon an ap fè fas, daprè sekretè jeneral MOPOD la. Dirijan politik la kwè, Yon nesesite pou tout sektè mete tèt yo ansanm nan dyalòg pou sove peyi a, Canova Jean Baptiste. Pawòl konferans nasyonal pndph te konn ap pale a ak Doktè Tunèp Dèlpe depi digdantan, ke MOPOD kontinye ap klewone avèk kowòdonatè li ki se Jean André Victor, tounen jounen jodi a pi gwo zouti ki genyen pou rezoud kriz tout kalite. k ap brase bil peyi a. Li se sèl zouti chanjman ki pi jis e ki granmoun. E nou bat bravo lakontantman pou tout pati politik ak tout akò, an patikilye Akò Montana, ki konprann pa ka gen tranzisyon de ripti san Konferans Nasyonal. Yo bay Konferans Nasyonal la anpil non. Yo rele li Mache Kontre, Tèt Ansanm, Konsensis Nasyonal, Dyalòg Enklizif, Kongrè Nasyonal, Eta JenerodlaNasyon, Yo rele li Konferans Nasyonal Ayisyèn Souverèn, yo rele l Chita Tande, Dyalòg Entèrayisyen, Gran Rasanble. Tout non sa yo egal ak yon sèl bagay, fò n chita, fò n pale e fò n deside ki sa nou pral fè ak peyi Dayiti. Jodi a gen yon gwoup moun nan peyi a ki di tèt yo y ap dirije, y ap ede Ayiti. men ki toujou ap pale pawòl tèt ansanm sa a. Poutan, nou tande yo k ap pale pou kont yo, avèk tèt yo e pou yo sèlman, de amandman konstitisyon, de plan nasyonal sekirite, kouman pou yo rezoud pwoblèm eleksyon, pwoblèm tan konstitisyonèl, amonizasyon tan elektoral, kestyon ledikasyon, kòman pou yo rezoud kestyon lasante, travay ak lanouriti. elatriye. Nou menm nan MOPOJ, nou di se nan yon gwo chita pale ke tout bagay sa yo nou bay gwo chita pale sa nou rele l Konferans Nasyonal Ayisyèn Souvrèn pou pwoblèm sa yo rezoud. Se pa nan pike kole, òganize eleksyon de grenn gòch, fo mamit, yo kapab rezoud. Se ak yon gouvènman ki konprann, ki pran leta an otaj nan fè akò ti zanmi yon fason pou kontinye kenbe pouvwa ak renouvle sistèm nan. M ap raple w, Lapolis Nasyonal anonse li dejwe yon tantativ kidnapin samdi premye avril la nan Pòtoprens nan kad operasyon Tonnad la. Donk 2 prezime kidnapè tonbe anba bal lapolis, operasyon sa ki te dewoule bò 6 zè nan aswè nan ru Osval Diran ansanm avèk ru Sent Onore, Kidnapè yo te nan machin Subaru koulè wouj ki te gen nimewo plak BB 12 294, daprè sa nou ka li nan yon nòt lapolis mete deyò. Amaral ensi koni se non yon prezime chèf gang nan Jerizalèm 3 ki tonbe nan echanj kout bal ansanm avèk lapolis samdi premye avril la. Nan Kanaran ki twouve l nan nò kapital la, prezime chèf gang sa, selon sa lapolis fè konnen, se alye chèf de gang k ap dirije Kanaran. Genyen André Raphaël, Mouvman Patriyotik Popilè Desalinyèn, Mopod, denonse konpòtman responsab otorite yo nan gouvènman an ki fè silans sou dosye ensekirite a. André Raphaël ki se pòt pawòl MOPOD fè konnen dirijan MOPOD yo pran angajman pou mache kontre tout sektè pou bay yon repons a gouvènman an ki vle rete sou pouvwa a André Raphaël. Y ap vyole moun, y ap y ap kidnape moun, y ap dekapitalize moun, moun ap dòmi nan lari ke yo rete inaktif. Yo pa fè anyen. MOPOD ap di jodi a, a pèp ayisyen an, a moun k ap dirije peyi a, pèp la bouke, yo pa gen repons a sitiyasyon an. E si yo pa gen repons avè l, fò n al chèche repons lan nou menm. Se sa k fè MOPOD. bay tèt li misyon pou l al kontre, mache kontre tout moun, tout òganizasyon, kit ou te politik, kit ou se sosyal, ki kwè ke sitiyasyon sa a ke popilasyon ayisyèn nan ap fè fas jounen jodi a mande yon repons, enben nou menm se sa ke nou bay tèt nou kòm misyon. E jodi a, nou gade pouvwa sa a la, gon yon sèl diskou, ke se chanje konstitisyon, Se eleksyon e ensekirite a pa konsène l. E menm si y ap pale yo vle dyalòg, se yon fo dyalòg y ap pale vre. Paske yo pa nan dyalòg. Objektif pouvwa se kenbe pouvwa pou kontinye fè kòb pandansetan gen yon pèp k ap kwoupi nan mizè. Jodi a, nou menm nou kwè pa gen wout pa bwa. Kit ou te rele l chita pale. Kit ou te rele l Eta Jenero, kit ou te rele l Konbit, kèlkechwa non w ba li a, se Konferans Nasyonal Souverèn. Si nou bezwen jodi a rezoud pwoblèm ensekirite sa a, anben pa gen lòt bagay pou n fè, se chita pale. Si w bezwen jodi a rezoud pwoblèm konstitisyon nou gen la a, se nan chita pale n ap ka rezoud li. Majori Bataille, Rezo Obsèvatwa Nasyonal pou Demokrasi ak Dwa Moun, Ronddh, men se kwa listwa? Rnddh kounye a se RONDDH? Hey! Ala traka pou lave kay te! Nan tèt kole ansanm avèk Aksyon Nasyonal Kont Vyolans Dwa Moun, Se leta ki lakoz gwoup ame yo ap federe nan tout peyi a. Donk, li deklare, se sèl volonte politik ki kapab retire Ayiti nan sitiyasyon li twouve l jounen jodi a, Majori Batay. Se menm leta sa a ki kreye ensekirite a, kote se yo menm ki rann peyi an difisil pou pwòp pitit li pa ka viv anndan peyi a. Poukisa? Paske yo pa gen gwo enterè. Yo pa gen fanmi yo nan peyi a. Ki vle di peyi an mèt kraze. Nou menm nan Ronddh ak ANCVDH, nou di ke fòk leta plizoumwen adopte yon konpòteman. Paske nou wè chak jou moun ap viktim. Tifi ak jenn fanm ap vyole san yo pa epanye menm gason. Sa pa kapab kontinye. Pou kòmansman ane a, nou wè gen plis ke 500 polisye ki deja pèdi lavi yo, san konte sa ki kite peyi an. Kote nou wè gen plis ke 80 pousan moun ki pap travay. Leta pa fè anyen. Elèv ap pran bal. Pwofesè ap pran bal nan sal de klas. Lekòl kap fème paske yo resevwa lèt avèk grenn bal ladan l. Tout sa anba je leta, leta pa di anyen. Nap di ke fòk gen yon volonte politik ki pou fini avèk fenomèn ensekirite kap ravaje, kap simen dèy chak jou nan mitan popilasyon an. Fòk leta etabli yon plan de sekirite pou kapab konbat fenomèn gang yo, pandan lap achte dè materyèl de konba, dè cha blende, dè elikoptè pou kapab rezoud fenomèn gang lan. Don Edouardson Belland, dirijan Aksyon Nasyonal Kont Vyolans Dwa Moun, ebyen mande manm CSPJ yo pou yo rapousuiv ak dosye sètifikasyon jij yo. Daprè li, gen lòt jij kòwonpi ki toujou nan sistèm nan. Li pwopoze an menm tan manm CSPJ yo pou yo revize travay la paske gen kèk non jij li estime ANCVDH ak Rondddh ap pwofite denonse PM Ariel Henry ki nome 8 jij nan tèt kou kasasyon. Aksyon sa son aksyon ilegal lè nou teni kont de konstitisyon 29 mas 1987 lan nan atik 175 li ki di se prezidan peyi an ki dwe nome jij nan kou kasasyon nan yon lis 3 manb. ke Sena Repiblik la dwe prezante. Lè n konstate tout deriv sa yo k ap fèt anndan peyi an, nou di PM Ariel Henry pa gen pwovizyon legal. Konsèy Siperyè Pouvwa Jidisyè lan, fòk li ta reevalye pwosesis de sètifikasyon an, yon fason pou kèk jij ke yo ta mete deyò nan sistèm lan, pou yo ta reyentegre yo ankò. ANCVDH ak ONDDH ap mande, apre ekspilsyon moun sa yo, fòk ta genyen sanksyon kont yo, paske moun sa yo poze yon pakèt zak malonèt anndan sistèm lan. Nan departeman Nòdwès peyi Dayiti, maladi kolera remonte nan divès komin, ebyen enfimyè ki nan sant sante yo vrèman boulvèse. Kèk enfimyè jounalis tak 509 pale ansanm ak yo, plede an favè ekipman nesesè pou fasilite tach yo. Ann koute kèk nan enfimyè sa yo nan miko Jepson Petit nan depatman Nòdwès. Genyen kolera kap fè raj nan peyi a, genyen pa gen dlo nan peyi a, tout peyi a chèch, nou mande prese prese pou leta fè nou jwenn dlo pou moun yo, paske moun yo ap mouri avèk kolera pa gen dlo pou yo brè, Pa gen dlo trete, men makwa tab yo pa voye ban mwen pou m bay moun yo. M mande si m resevra yo, m voye basen li. Wi, tankou mwen genyen sewòm oral depi moun nan vini. Li soti lakay li fenk gen dyare, m fè sewòm oral, nou konn jwenn renjè tou, nou mete pou yo epi nou voye yo basen li. Li rete lakay li. Nou oblije nou fè sansibilizasyon pou moun yo gen dyare pou yo prese prese vini nan dispansè a avan ke yo dezidrate. Kisa mande pou DINEPA oubyen leta fè pote menm menm de twa kamyon dlo pou dispansè Labous paske menm mwen pou m lave menm m oblije yo pati nan kouri ki plizyè kilomèt. pou yo jwenn dlo pou yo ta pote ban mwen, si m jwenn yon bokit dlo m trete mwen menm pou m pwoteje tèt mwen epi pou popilasyon an tou pi kapab pwoteje, epi pou yo voye akwa tab pou moun yo trete dlo jis yo. Gen dlo. Popilasyon an pa gen dlo pou l bre. Lòtrejou te gen kolera ki te ki te rive sou Ansafolè la, nou pèdi moun epi gen anpil lòt moun ki te afekte. Medam, matmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, se jan n ap gade ti videyo sa. O atirador está pronto? Ay! Ayayay! Ay le peti sòlda k ap prepare Anh pou vin nan operasyon militè nan peyi Dayiti wi. Anh taw! Yè ti pi, yè peti, ale! Baw! Baw! Waww bel ti antrenman chouchou kontinye nan jou kap vini yo la dirijan ayisyen yo ah wè sam diw la yo pral siye wi ale ale ale tach humm yo pral pran rezolisyon pou mande peyiw la Militè pou vin touye ti gang pou yo. Bravo mon peti. Bravo mon peti solda. Dra! Ya! Bal la fini. Rechaj anko garson. Ayayay ki bon Dye. Hehehehe! An kontinye frape pitit gason m paske nan jou kap vini yo la Ayiti ap bezwen w. You understand? Hehehehe! Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila. Medam, matmwazèl e mesye se moman pou n fè yon kout pye. Nan entènasyonal la, yon gwo tranbleman de tè manyitid 7 souke nòdwès Papwazi ki twouve l nan Nouvèl Gine yè dimanch 2 a, daprè sa Enstiti Jewofizik Ameriken yo anonse. Episant seyis lan twouve l a 97 kilomèt tou prè vil kotyè Wewak ak yon pwofondè 62 kilomèt, daprè sa USGS fè konnen, seyis lan kapab lakoz tè a pa solid ki kapab afekte kay moun ki rete nan zòn sila. Dirijan pozisyon Kenya a, Raila Odinga anile dimanch 2 avril 2023 a manifestasyon ki te prevwa fèt Jounen lendi 3 akoz pati politik la pral gen pou yo chita dyaloge ansanm avèk gouvènman an aprè 2 semèn pwotestasyon, daprè sa li deklare nan yon konferans ak laprès pandan l raple se yon dwa ak devwa yo gen pou yo manifeste daprè sa konstitisyon an prevwa. Yon moun fè vwèl pou peyi san chapo ak 15 lòt blese nan yon eksplozyon ki fèt nan kafe nan Sent Petersburg ki twouve l nan nòdwès peyi Larisi, daprè sa pòt pawòl ajans sekou Tass la anonse nan yon kominike. Yon otè teyat maroken mouri dimanch 2 avril la nan yon semèn aprè li te mete dife nan pwotestasyon kont Ministè Lakilti. Amel Jahab mouri nan yon lopital ki twouve l nan Rabat, kote yo t ap trete l aprè li te eseye mete fen nan lavi l, daprè sa yon sous ofisyèl fè konnen. N ap raple, Ahmed Jahab te mete dife 29 mas ki sot pase a devan katye jeneral Ministè Kilti a nan Rarab nan jounen entènasyonal teyat la, daprè sa medya lokal yo eksplike Jès sa pa yon santiman eksklizyon ansanm avèk majinalizasyon. Pakè Federal Swis la anonse dimanch 2 avril la yo louvri yon ankèt sou fizyon ki te genyen ant usb ak Bank Kredi Swis la. Sekretè ameriken an Antony Blinken mande dimanch 2 avril la liberasyon Jounalis ameriken ki te jwenn arestasyon l semenn ki sot pase a nan peyi Larisi pou espyonaj. Antony Blinken fè deklarasyon sa pandan l te nan yon apèl telefonik ansanm avèk minis afè etranje ris la pandan l fè konnen yo trè preyokipe ak arestasyon sa ki inakseptab. Map raple w, 42 moun jwenn arestasyon nan peyi Venezuela nan kad yon kwazad anti kòripsyon ki lye ansanm avèk konpayi petwolye piblik Petroleos nan Venezuela ki te lakòz premye minis lan te tonbe daprè sa pwokirè jeneral Therack William Sahab deklare. Pati Kowalisyon Nasyonal Sant Dwat la rapòte dimanch 2 avril la eleksyon lejislativ nan Finland kote vòt la te trè sere Akoz nasyonalis yo ki te kapab rantre nan gouvènman an bat yon rekò. Pap Franswa rive sou plas Sen Pyè a nan Vatikan pou mès Dimanch Ramo ki pral demare selebrasyon Pak la. Yon jou aprè li soti lopital nan kapital italyen pou tretman pou bronchit. Pontif 86 lane a salye foul la epi l te selebre seremoni an devan 30 mil moun. Peyi Ekwatè te deklare yon eta dijans samdi premye avril 2023 a nan pò prensipal peyi a ak 2 lòt pwovens ki afekte nan trafik dwòg ak krim, Donk, medam, matmwazèl e mesye, anviwon 18 moun mouri ladan yo 7 nan eta Tennesse, nan sid peyi Lèzetazini Damerik, nan yon tonad ak tanpèt vyolan ki frape Etazini pandan kòmansman wikenn nan, daprè sa otorite lokal yo anonse. Donk, nou kapab wè kòman tonnad ap mete moun atè e pa bòr isit, lè lapolis di tonnad son ti van dous, Wè. Frè se sè byen eme byenvini nan Ayiti peyi spesyal gade imaj sa ansanm avèm non Papi se vre ou fre men chofè moto a sou menl Kotem ou ye la Papi kote de dwèt sa ye la jkonpran pa men kès ki spas Ala traka pou lave kay tè non Papi sak pase konsa gade jan chofè moto a rete l fè ee pozo gasonm sou menm. Ala traka papa. Eske w wè? Chosèt blan, soulye blan atire sou krèm, chemiz blan, sentiwon blan, pantalon ble tikwaz, kepi menm koulè. Epi kote dwèt ou gentan panche la? Hum! E chofè moto a e rega kap fè w konprann sa kap pase a la. Antouka, jan n toujou renmen di l, Ayiti dictature, la perle des Antilles, Ayiti demokrasi, la République des coquins, sèl vòlè yo kap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun non pa mwen se Fouco. E nap kwaze nan yon lot video au revoir a la prochèn. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan w lòt videyo au revoir.